Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod se la chèn du moman. Chak samdi e dimanch a partir de 8 heures PM suivez sur votre chaine Kiyès palmantè ki te make lejislati pa l la? Kiyès ki te pi egzekrab? Èske mesyedam sa yo te wè enterè pèp tout bon vre? Nou pa fout vo anyen pou paket vye depite vye senate nou ye. Ah pff kilè yo gre afè yo non men lè yo gre afè gro kob yo apre kilè yo gre afè gro kob yo. Poukisa palman an tounen yon lye biznis? Poukisa lè pral gen eleksyon pou renouvle biwo, kandida yo toujou depanse anpil lajan? San nou pa bliye anpil seyans kote bonsoir la famille. Avec plaisir, nous entrer la KO pour capable de baou une nouvelle émission. C'est l'heure de la détente. Ben, il y a des gens qui m'ont envoyé des morceaux. Bah oui, pour me capable poster pour Mais écoutez, ça a pris du temps. Vous allez m'excuser parce que, donc, on est information des fois et opprimé. Mais écoutez, on est là justement pour faire de la promotion pour Ebyen, de chanson ki yo menm karakterize sa n ta kapab rele reyalite sosyal peyi Dayiti. Ben wi! E tout ti jèn ki ap vini yo, ki pa gen espas pou kapab fè pwomosyon pou mizik yo, ebyen nou menm nou la pou kapab rann yo sèvis. Ekoute, on e la se swa jisteman pou vou pwopoze de regarde 2 klip. Et puis, il y a deux sons, bon, c'est-à-dire deux chansons en audio, et puis deux clips. Alors, je pense que c'est à vous de commenter, de dire ce que vous pensez. Mais écoutez, chaque chanson parle d'une réalité tout à fait particulière. Écoutez, c'est parti pour le premier clip. Alors, il y a un ami qui habite euh, aux États-Unis et qui m'a envoyé le clip en me disant ben écoutez ben on peut faire un peu de promo pour ça parce que c'est juste pour saluer le courage des policiers parce que face aux bandits, on estime que les policiers, ben, ils ont fait preuve de courage, de détermination. Mais, gonjou quand même qu'à privé, policier a fini par la bataille ici là. Big up à mon ami Alex depuis les États-Unis. Et c'est parti pour cette chanson. Brasil! du bon son. C'est parti pour l'autre clip. Bah, c'est deux jeunes, donc, euh, ils se rencontrent. Et puis, l'autre dit tout simplement que je vais laisser le pays. Parce que j'aime regarder pays à la, pas un pays encore pour jeune jeune rester la donne. Pa d'avenir pou la jenèz, donk mwen mèm mwen oblige la gépièm. On retrouv deux artistes sur se son. Ya Black Love, e anfit Jeff Brown. Ya di vre menn. Ye ye ye top la top la. Ye menn oh. Sonje m te di w te gen pou m lage m frè m. Ki kote menn? Ah kay vwazen an menn sendomeng. M lage m wi apa. Menn ki sa w al fè lòt bò sa menn? Ah monchè m ap di w. Ou konnen nou nan yon peyi deja e nou pa en sekirite premye fwa. Ou pa mouri pa bal, ou ka mouri ka pa kout poud, ou pa mouri pa kout poud, ou ka mouri pa grangou. Antouka menn, ou konnen jenès la fin byen pa fini, mwen menm fòm chèch yon kote poum lage m kote lavi miyò frè m. Non non non non menn rete menn rete menn yo menn Ayiti banm Ayiti se peyi nou liye menn nou paka kouri kitel konsa menn. Nenpòt ide w fè, ou a fè m konnen. M pap mouri pou lapatri frè m pase m bezwen yon vi miyò. Rocaz, en fait, qui a réalisé un, titre justement pour dénoncer eh, la réalité que vit ce singulier petit pays, comme j'ai l'habitude de dire souvent. Ça parle d'une parfaite réalité. Écoutez. De lès a lwès. Pitit Desalin, kapwa lamò yo. Gason vanyan tankou Erik Prudan yo. Leve kanpe! Li lè pou Ayiti chanje. Et pour la dernière chanson, donc l'artiste japonais, ce qu'on appelle euh, la véritable union, la fraternité entre tous les Haïtiens. C'est pas évident de s'entre-déchirer. C'est pas évident de regarder la situation en face, de dire ben on peut rien faire. Donc On a écouté, on a regardé. Et ça vous dit quoi Ben, euh, il faut commenter en retour pour dire ce que vous pensez euh, par rapport à ces chansons-là. Mais écoutez, vous, jeunes artistes euh, qui ne font pas de musique bling bling, qui chantent la réalité haïtienne, le social, la situation difficile, l'insécurité qui gagne du terrain, qui bat son plein en Haïti, ben, on est toujours là et on sera toujours là pour vous.